Lè m di yon peyi toujou bezwen tout tip de moun sa yo, se paske se moun k ap anonse sa k ap vini yo. Pèp ayisyen m vin pale avèk nou la a, m pa vin fè nou pè, men m vle vin ban nou reyalite. Pèp ayisyen, oubyen nou bare Ariel avèk bank yo. avèk sektè ekonomik nan oubyen nou pa bare yo. Nou pa ka fè jwèt timoun. M vin di nou grangou pral tiye nou. M vin di nou ensekirite pral tiye nou. Si nou gen malè, n ap fè tè trèt. Nou pa vle tande rezon, lanmò pral vin lakay nou tout. Oubyen ensekirite, oubyen grangou. Pèp ayisyen! Nou pa wè ak koze gaz sa a Ariel Henry anonse la a se efondre li efondre chak fanmi ki nan peyi a Genlè nou pa wè sa a. Sak fè nou pa wè sa? Koze gaz la poko antre an aplikasyon. Lè l antre an aplikasyon, si n ta kite Ariel la pèp ayisyen, nou pral peye on kous moto 300 goud pou n mennen pitit nou lekòl. Pèp ayisyen, pèp ayisyen, èske nou pa wè se fini yo vle fin avèk nou? Lè m wè nòt. Chanm komès depatman lwès peyi a mete deyò. Nan nòt lan, yo di yo apiye Ariel pou monte gaz lan epi yo di gouvènman an fò l pran mezi kont lidè politik ki kanpe. Kap pouse pèp la fè dega. Manti manti manti manti manti Pèp ayisyen Pèp ayisyen Lè m gade nòt Sektè ekonomik pòtoprens lan M vin dekouvri Moun sa yo pa vle wè nou tout bon vre ayisyen Yo vle fin avè nou kòm ayisyen ki abite anndan peyi. Pèp Ayisyen, m vin la a, m vin ban nou 2 chwa. Oubyen nou mete Ariel deyò nan peyi an, oubyen grangou tiye nou. Nap fout Ariel deyò! Se Ariel deyò! Mèsi! Mèsi! M vin la a! Pou m di polisye yo, polisye nou yo, se moun geto nou ye, se moun klas mwayèn nou ye, nou koute boujwa n ap tiye pèp ayisyen an pou mesye boujwa yo, alòske nou menm tou nou nan menm sitiyasyon avèk pèp ayisyen an. Polisye nou yo. Polisye nou yo. Se pou n konnen. Le gouvenman stab. Le mesye bank yo. Pèp bon sans yo! Yo pral mete dola a 200 goud, 250 goud sou nou. Se lè sa n a rele anmwe. M vin anonse nou, m di nou sektè prive an, m vin anonse nou, m di nou gouvèneman an e mesye bank yo pral tiye nou tout ak grangou anndan peyi a. Fè tèt ri! Fè tèt rèd! Kanmad mwen yo! Maten an, m vin pale avèk laprès. Laprès pale, ekri te televize. Nou vin pale avèk entènot nou yo pou m di yo si nou kite Ariel 1 li pral mete koze gaz la an aplikasyon. Ou pral peye 570 goud pou yon galon gazolin. 2, Mesye bank yo, yo pa tande. Si nou kite Ariel, mesye bank yo pral monte dola a sou nou plis ke 200 goud. M vin pale avè nou, si nou kite Ariel, nou pa p janm gen sekirite nan peyi a. Pou tout rezon sa yo, m pa bezwen konnen si ou se agwonòm. M pa bezwen konnen si ou se jounalis, m pa bezwen konnen si ou se polisye, m pa bezwen konnen si ou se pastè, si ou se ekonomis, si ou se chomè, si ou se pwofesè lekòl, si ou menm se taksi moto, m pa bezwen konnen. M vin di nou, si ou se papa ak manman pitit, men. si nou pa pran responsablite nou fèmen peyi a manifeste jan nou kapab poun fini avèk Ariel nou pap rete nou pap ka viv avèk li pèp ayisyen m vin la a poum lanse yon dènye apèl poum di nou pa anwo pa anba m vin di nou Ti moun pa antre nan lame ebyen propoze di nou se moun ki gen bèl vès se moun ki gen bèl chemiz pandan sa nou ye la gen afè bèl vès gen afè bèl chemiz se tiye yo pral tiye nou andan peyi a wi poun pa tonbe. nan katastwòf ekonomik sa a, pou n pa tonbe nan katastwòf politik sa a, m vin di nou, depi aswè an, pa wè anwo, pa wè anwo, Nou pa ka manifeste a demi. Ou byen nou manifeste, ou byen nou pa manifeste. Pèp ayisyen, m pa yon moun ki vyolan, m pa yon moun ki gen movèz fwa. Mwen son sitwayen otantik ki renmen peyi Dayiti. Men, m wè yon menas. kap vini sou nou la a. Menas sa a, m ap repete l pou nou, lè Ariel fin monte gaz sou nou, lè Ariel met an aplikasyon sa l mande Bank Santral pou Bank Santral finanse defisi bidjetè a pou li, Sa son gwo mo! Finanse defisi bidjetè. Nou konn sa sa vle di? Yo pral fè goud lan tounen zorèy bourik. Enflasyon an, si l 30 pousan jodi a, li pral monte 45 pousan. Ban m di l nan bon kreyòl. Sa vle di, si ti mamit diri an 100 goud, Ou pral peye l 150 goud e l pral kwaze avèk monte gaz lan, sa pral koz on ti mamit diri pral koute 200 goud, se sa m vin di nou la. E pèp ayisyen, li pral kwaze Ak monte dola a, sa vle di kisa? Lè dola pral monte sou ou, Bank Santral pral finanse sa n rele defisi bidjetè la. E, lè yo pran desizyon pou monte gaz sou ou, twa bagay sa yo pral koz tout moun mouri avèk lafen anndan peyi a. Moun pa mou ak la fin nou son pèp ki kouche libète eben ouvri je nou pèp ayisyen Moïse Jean Charles te bay yon konsèy tande konsèy m te bay la pèp ayisyen m te di si Ariel monte gaz lan galon gazolin nan 570 goud lè w fè kalkil lan si dola a 120 pousan ou pral monte gaz lan 570 goud, sa vle di ou pral jwenn galon gazolin nan 400 oubyen 4 dola 60, oubyen 4 dola 62, 63. Poutan, bon gazolin nan y ap vann Ozetazini, li pa monte pri sa. Nou an Ayiti, se vye gazolin nan yo achte pou yo revann nou. Men, si w ap vann galon gazolin nan 570 goud, l ap ba w. 4 dola 63 ebyen lè sa dola a 120 goud ou favorize boujwa yo poutan si w desann dola a 50 goud pou yon dola ou pa bezwen chanje pri gaz lan w ap vann gaz lan a 250 goud nan ponp yo okontrè si w vann gaz lan. 250 goud nan ponp yo pou desann dola a 50 goud pou yon dola ou pral fè plis kòb menm paske sou vann li 570 goud men kòm Ariel se domèstik kòm Ariel se eskavatè lan li pap tande nou se sak fè m vin di peyi an nou te lanse yon soulèvman soulèvman Li gen tout bagay ladan pèp ayisyen se sam vin di nou la soulèvman li paka fèt avèk tèt frèt soulèvman an se mete fanm sou nou mete gason sou nou ou byen nou mouri ou byen nou viv viv pèp ayisyen. Pèp ayisyen pèp ayisyen ayiti se pou nou. Nou rele anmwe neg bank yo pa tande nou nou rele anmwe ariel pa tande nou an poun kite nou 11 milyon 900 mil abitan poun kite yon ti group moun ki rele swa dizan boujwa avek yon gouvenman epi mete nou an otaj nou pa we sou moun lach nou ye. An nou pral pwofite nan peryòd sa a demaske sektè ekonomik nan, demaske nèg bank yo, demaske gouvènman. Si n pa pwofite regle tout sa pou n regle la, chi ap tonbe kasav nou. Lapolis kap travay pou yo! Lapolis kap travay pou yo! Pèp Ayisyen! Mèsi! Pèp Ayisyen! Pa okipe! Mesye k ap pike devan k ap di yo genyen on konsèy prezidansyèl. Montana pa ka bat nou. Nou kraze sa yo deja. Yo pa ka bat pèp ayisyen. Pèp ayisyen, m fin rasire nou. Nou gen yon lidè responsab nan tèt peyi a. E lidè sa a, li pa pral fè lach e li pa pral vann tèt li pou patàt. Pèp ayisyen! M vle pwofite tou denonse devan laprès, pale, ekri te televize avèk entènot nou yo pou m denonse chak swa yon pakèt dwòn sou lèt sou lèt sou tèt kay nou. Dwòn sa yo ki sou tèt kay nou yo pa ka entimide nou e nou tout konnen e m denonse sa deja nan laprès. Gen plizyè dwòn e avan yè menm gen 6 dwòn ki sou tèt kay nou kap siyone tout zòn Bayè Batan avèk Bera. Dezyèman gen yon dwòn ki pi gwo pase sak sou tèt kay nou yo kap siyone tout komin Milo a e bò teren foutbòl Bayè Batan an. Gon machin san plak ki kanpe la, e nan wout pou antre Tiri an, gon lòt ankò. E menm avan yè swa, yo prezan nan zòn nan. Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen!